Hello hello hello hello Kòman nou ye? Nou antre lakay ou nan menm kad kosmovizyon nou ap trete a pou nou kapab pote pou ou twazyèm videyo ki pral pale ou jodi a toujou de kosmovizyon raple ou se yon seri de 5 videyo nou nan twazyèm epizòd la jodi a Kòman nou ye? Jodi a videyo sa li titre konsa. Kosmovizyon nan reyaksyon fas ak Labib Youn nan bagay ki fè anpil tò nan monn ke n ap viv la depi nan tan lantikite se batay ki egziste nan domèn relijyon. Sa a se yon istwa ke n ap gen pou nou vini sou li yon lè sou espas sa a. Jan nou te abòde l nan premye videyo a, raple w nou nan twazyèm epizòd, pou de premye epizòd yo, nou mete lyen yo nan deskripsyon videyo a ou kapab al swiv yo. Nou te abòde l nan premye videyo a pou nou di ke kosmovizyon an se yon reprezantasyon de mond lan selon pwendvi pèsonèl chak grenn moun. Nan koze Labib jan n ap abòde l jodi a nan videyo sa, apwòch yon moun genyen de Labib li pral osi depann de kosmovizyon l. Pou ou menm, Labib se yon liv sakre. Men pou yon bann lòt moun tou, se yon liv ki menm jan avèk tout liv, se yon bout papye. Otomatikman, nou wè vin gen yon diferans, yon diskisyon e pafwa ki mennen a yon gè tou senpleman pase genyen moun ki pran liv sakre w la. pou yo di se yon bout papye ke l ye. Lè yon moun genyen yon vizyon diferan de ou, e sitou nan domèn, nan videyo sa n ap pale de labib, li kapab soti pi piti twa kote, paske kosmovizyon l rete kosmovizyon l. Se youn nan andwa pi sakre ke yon moun genyen avèk kosmovizyon l. Premye pwen an, se gade moun nan nan kilti oswa peyi kote l soti a. An nou pran egzanp yon Endyen oswa yon Mizilman. Èske w panse yon moun konsa pral rapid vit ap dakò pale l de Jezi Tandike lakay pa l, li genyen lòt pwofèt, li genyen lòt sovè ke yo ansenye l depi tou piti. Pou premye fwa w rankontre ak moun sa, se de Jezi ou pral pale l san w pa genyen okenn relasyon avè l, nou pa chita ansanm pou nou kreye yon lyen, yon kad, epi se de Bib la ou prezante l. Vizyon l de Bib la pa t menm avè w. Paske li menm tou, li gen pwòp liv sakre l ke li renmen menm jan ou menm ou renmen Bib ou a. Dezyèm pwoblèm ki ka genyen, se lè yon moun konnen krim ke legliz fè sou limanite nan non Labib. Sa ka rive ou pa fouye ase pou w konnen kisa listwa rapòte. Paske Sa ou menm w ap rele krisyanis lan, nan yon peryòd de tan, se de gwoupman de legliz li te ye. Youn ki te chita sou Labib, li te di men sa l kwè, men sa l ap pratike, e yon lòt gwoup anndan menm krisyanis sa te ap pèsekite, tiye tout lòt moun ki te di vrèman y ap obsève sa Labib di. Ebyen, lè w konnen istwa relijyon, istwa ki fèt sou non Labib, gè, kwazad ki fèt sou non Labib, e yon moun k ap etidye l avèk yon vizyon ki diferan de ou, ou pa ka kont li avèk done sa yo l genyen an pou ta Tuye l. Nan twazyèm faz sa, nou gen yon moun ki pa janm al legliz yon jou e ki arive kont labib. Èske w dwe rayi l pou sa? Imajine yon moun ki leve nan yon zòn, 60 pousan moun ki nan zòn nan yo di yo se kretyen, Li nan yon lekòl kongreganis oubyen yon lekòl legliz, e li wè pifò moun nan 60 pousan kretyen sa yo ki antoure l, se moun k ap viv yon seri de vi ki pa ditou moral. Eksplike m Kòman ou menm ou pral eseye kont moun sa a, kòman ou menm ou pral di moun sa a te dwe gen yon bon opinyon w de Labib. Tandike anviwònman l leve a fè ke moun ki di y ap pratike sa Labib di yo, pa bay yon bon konpòteman. E ke kosmovizyon li gen li vin gen sou labib la fè ke li kont labib. Ou pral konprann ke lè yon moun gen 3 bagay sa yo, li fò e difisil pou l ta gen menm konsepsyon, menm opinyon, menm vizyon de bib la ansanm avè w. Nou rive nan ti ribrik ki di, kisa ou dwe aprann? Nan videyo sa, nou te vle fè w konprann e aprann ke w dwe konsyan de mond w ap viv ladann nan. Ou dwe konsyan de sosyete ke w ap frekante a. N ap di w nan videyo sa, ou dwe aprann. Ke vizyon yon moun de la Bib kapab chanje, li pa statik. Men lap chanje se lèl wè ke moun ki di yo kenbe Bib la bay prèv ke Bib la transfòme vi yo. Sa se youn nan mwayen ki egziste pou yon moun vin akwoche ansanm avèk ou. nan bib la sil wè ke li gen prèv li transfòme pròp vi pa ou merci non pam se Marc Bernard Bellony nou ap pataje medite reflechi ansanm nan lanmou pou nou fòme yon kominote ki kapab vanse.